Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. M espere tout bagay anfòm pou nou. Mwen gen yon emisyon m ap travay pou li la, yon emisyon e pou kapab prezante ou e zòn wouj o nivo de lamerik, zòn wouj o nivo de lewòp, zòn wouj. Il y a trois chefs de gang. Et puis, la police au milieu. Les trois, c'est Chrysla qui contrôle Tibois, Iso qui contrôle Village de Dieu. L'autre, Tilapli qui a également un contrôle sur la zone de Grand Ravine. Mais depuis quelques temps, Gagné et Santa Cababrele ont laissé frapper entre groupe Sayo. Les deux font un. et apparemment gen qui dit que les deux font un de l'autre côté. Comme par exemple les hommes de Tibois, qui parfois qu'on mettait ensemble avec la police pour arriver... Frappe Monsie Grand Ravine Frappe Monsie Vilaj de Dieu E si kelke polisye an deside de koopere avèk Chris la Se parce ke genye Yon diferans ant mal E bien mal Lè w mal, gen posiblite pou w leve pou w mache, pou w al lopital, pou w pran medikaman, pou w fè yon seri de bagay pou kont ou. Men wè, lè w byen mal, se moun ki pou mete yon ti dlo bouyon nan bouch ou. Sa vle di bagay la grav nèt. Men ekoute, nan mal la, pa egzanp, lè polisye ki son la, ben yo di ke byen mal la se kapab vilaj. Byen mal la se kapab gran ravin men mal la se kapab krisla konpwanne byen men se sak fè kounya la m ta kapab di depi kèk tan vin genyen yon sitiyasyon panik o nivo de martisan chak jou ou leve ou tande yon seri de temwanyaj konsènan martisan jodi a la ou tande gwoup sa frape demen ou tande gwoup sa frape il ya un problèm kèlè le problèm se ke Dènyeman m kwè m te fè yon emisyon pou m di ke tout nèg frape. Tout nèg frape nan Matisan. Paske lè w gen yon gwoup nèg ou mete nan Matisan, nèg sa yo ou pa fè pewòl pou yo fasil, ki sa k rive? Si nèg la wè yon machin k ap pase, l ap fouye l. Si nèg la wè gen posibilite pou fè yon bagay, paske m sonje ke gen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen kòmkwa gen yon gwoup de nèg ki yo menm nan Matisan la epi te gen yon konpayi, konpayi sa te gen yon kòfrefò ladan l, Ebyen genyen Yon antèn ki bay epi nèg yo antre nèg yo pran ti rès la donk sa vle di chak jou kap pase m ta kapab di matisan vin Yon zòn ki pi danjrez menm lè w wè pa gen anyen nan matisan ankò ou tante pase ebyen jou sa kapab pa jou pa w epi sa w tande a la yo pase sou ou paske matisan ekoute lapolis aparaman di zòn sa li bal vag li di zòn sa ekoute bandi yo mèt fè sa yo vle. Men pa bliye ke se yon pwoblèm ki la depi byen lontan. E pwoblèm sa a, li konsène 3 moun, Krisla, Izo, Ti Lapli. Jounen jodi a la, gwoup sa te kapab di, ekoute, ban m bay yon chans nan Matisan. Men pandan l di l ap bay chans lan, sa w tande a la, lòt gwoup sa li menm di l ap frape. Sa vle di, Matisan vin yon veritab pwoblèm. Ki sa ki lòt pwoblèm nan? Se ke zòn sa a m ta kapab di se yon zòn ou dwe franchi. Paske zòn sa li relye, m ta kapab di. Pwoblèm nan li vrèman sansib e Leta li menm, l ap make pa sou plas. Ou pa toujou di tèt ou se kòm si Leta lage zòn Matisan bay Izo, li lage zòn Matisan bay Tilapli, li lage zòn Matisan bay Krisla? Ou pa di tèt ou sa? Ba wi! Paske, si w ap gade pou wè pwoblèm sa a ki date depi lontan e leta jiskaprezan wè se nan bagay politik l ap rete, pèp la m panse ke ou menm fòk ou pran desten w an men. Zòn wouj yo, nou mèt poze, n ap dekri nou chak jou, n ap di men ki kote pwoblèm nan ye e o final w ap fini pa konprann k an Ayiti, deja nan la rejyon metwopolitèn de Pòtoprens, genyen pli ke 50 andwa ou kapab kalifye de zòn wouj. Nou pral fè w tande 2 temwanyaj. Premye temwanyaj la, ekoute, je vous dis ça souvent que les infos ça passe vite. Paske jounen jodi a lè w katan yon enfòmasyon, sa fè w mal ou kriye. Demen si Dye ve gen yon lòt enfòmasyon ki vin jwenn ou ki pouse w kriye pi plis. Yè. Mwen tap pale avèk yon fan. Mwen oblije voye fanatik sa ale. Paske, imajine w, on moun ki aletranje, ou menm ou an Ayiti moun nan ap pale avè w. Dlo pa ka arete nan je l. Sa l di w la. Donk sa vle di sa vrèman fè m mal pou wè kòman moun yo nostalji ap touye yo. Paske yo anvi vin nan peyi yo, yo pa ka vini. Depi w vini, gen lè se nan èpòt la pou ta rete. Paske depi w mete pye w deyò a la a kòmanse gen pwoblèm. Hein! Kòmanse gen pwoblèm. Ou pran twa men. Eske son sekirite asire? Tout kote ou vire kò w la la se pwoblèm. Donk sa vle di ke nostalji ap touye yo. Moun sa te fè m yon pwopozisyon pou l di ke ekoute RL prod gen bagay ou pa oblije tann kòmsi se lè sa rive pou fè l. Nou vle. Genyen yon fon spesyal. Yon fon spesyal jisteman pou kapab ede moun ki nan difikilte. Paske se pa ke nap bay vag sou koze bandi non. Paske nap toujou pale kesyon bandi. Men ekoute, kote mizè a tou ap fin touye pèp la. Fok nou mete pye nou ate a. Nou prale nan seri de zon provens. Pou nou kal fon seri de dosye. Pou we koman moun ap domi. Koman moun ap viv. E lè sa m panse ke diaspora yo, moun ki a letranje, surtou des gens qui sont en Haïti également, ebyen moun sa yo kapab voye ti kichòy pa yo e pou yo kapab pèmèt ke travay la li fèt. Si nou rankontre yon moun e ke bagay la difisil pou li, paske dè fwa w konn fin fè entèvyou avèk yon moun, Lè w prale ou vire ou gade, ou di mezanmi o, fò m ta fè yon bagay pou moun sa wi, e poutan on n'a pas même un sou! Ebyen se la le pwoblèm. Donk, mwen panse ke se byen kanmenm e m ap mobilize tout kominote dyaspora a, kòmanse voye kichòy pou lè nou prale nan zòn pwovens, lè nou pral fè yon seri de dosye, ebyen pou ke nou menm nou toujou endepandan, kòm si n pa bezwen anyen nan men politisyen pa bò isi. Paske. Pa bliye nan nivo nou ye la si politisyen pa bò isi te konn ba nou bagay la tap fè bri deja wi pa vre la fami ebyen ekoute m pa vle pou pèsòn lòt moun gen dwa sou chanèl sa ke moun ki an ayiti yo moun ki dyaspora yo ke moun ki sou chanèl sa tou senpleman ok. se pa politichyen. Kominote dyaspora a, big up. M panse ke n ap pran inisyativ sa a kè e n ap kontakte m pou n konnen kòman nou kapab rive fè sa. On va écouter les deux temwanyaj konsènan Martissant. Moun sa yo, yo bandi fouye yo vandredi an. Fi sa li menm, li te nan difikilte, l al prete yon ti kòb nan men yon moun, ebyen li te yon ti jan ap fè tèt rèd paske lè nèg yo fin pran kòb la, l pa konnen ki sa l pral fè. Ebyen, nèg yo fin pran kòb la, yo bat li, paske yo estime ke li te fè tèt rèd. Si gon bagay ki konsa ki pase nan Martissant, ebyen, li kapab Vilaj, li kapab Gran Ravin, li kapab Tibwa tou. Men ekoute, les attaques les plus fréquentes, c'est les hommes de Grand Ravine et ceux de Village. Donk, nou pral tande temwanyaj sa yo, epi apre n ap retounen pou nou kapab boukle. Te rete matisan Kounya m soti matisan pandan kouri a e a rad sou kòm tou m pat gentan pran anyen ditou Kounya gon moun ki prete m yon ti kòb m tap brase avèl Vandredi a pandan m pral achte yo fouye machin nan m pat vle bay kòb la yo bat mwen sa ki te pase nan radyo a pou te mande yon èd. M pa gen anyen nan men m ditou. Sa m jwenn m ta pran pou m te ka al degaje m pou m chèche lavi a. Paske m pa yon moun ki renmen chita. Non mwen se Delcy Samdilhomme. Se yon nèg Okay k ap pale ansanm avè nou. M sot komin Koto. e mwen rete matisan m ka di depi 2000 men m te fis fè va e vyen sendomeng mwen vin arive vin gen pitit mwen abite matisan 4 anfas san fontyè mwen travay nan mason chapant lè m pa jwenn li mwen fè e ta di ti kòb la mwen rasanble l e mwen m ka di w la m papa 4 timoun mwen m antre nan sòl avèk yon moun. Se premye bagay mwen fè tou. Lè te gen yon tè sou yon bò kanal, nan do palmera m plante pik bannann ladan li. Pafwa m konn koupe detwa bannann jis m peye sòl la. Koulye a m vin leve de men sòl. Nan de men sòl la, gen yon men m poko peye pou 14 mil dola. Kòb sa a, m al achte kabrit gran gwav, ti gwav avè l pou m vann. M achte kabrit sa yo lan mèkredi. M achte l lan mèkredi pou m vann. Mache samdi, m va gentan fin jwenn zanmi pou li al anlwa mèkredi, kout bal kòmanse pete. Pran jedi, m te gen 14 kabrit, m gentan vann 3 ladan l, plis kabrit yo rete. Anplis toujou, lè w lan zòn sa yo, ou oblije chèche yon bagay, ou angaje pou w ka degaje w. M te achte yon ti kochon, kochon sa vin arive fin fè ban m 6 pitit. Aprè 6 pitit la, li vin fè 7, li vin fè 12 pitit. Avèk yon lòt grenn de kite nan premye pitit la. Li te ban m 14 kochon. Nèg Vilaj de Dye yo pase, pou yo tire l nan men yo. Mwen t ap rantre anndan, m al pran yon bannann m te pou bay timoun mwen. Nèg yo tire. Si w wè yon mak bò tèt mwen la, se yon bal m pran nan tèt. Dan sa grennen, e bal ki grennen l. Je sa k ap gade w la, m pa byen wè ladan l. Kounye a, Mwen pran yon friz mwen lan Fontamara 29, yon zanmi ki te banm yon kote. Apre 3 mwa, m te gentan gaye 2 timoun. Kafou, lòt 2 yo te lan Delyo avèk manman, men m pa t konn kote avèl. Mwen pran, mwen pran paske m pran bal, mwen pran bal, mwen tonbe. Sa, lè m pran bal la se 14 jen, lan lè gè a cho anpil la. Bò, lan 23 an, anfas. Natcom nan e pom di w byen m pap bay manti nèg ki tire sou mwen yo paske m ta kon lòt moun se lòt moun yo te bezwen men se mwen viktim ou konn lè yon moun ka pran yon bal li kouri se transfò nan yo ki fè l kouri m al tonbe tou prè zanvòtyè te gen yon moun ki te anndan yon ajan ajan sa te rekonèt mwen yo mete m anndan an men m pa konn moun ankò lè m vin konn moun m jwenn mwen lopital jeneral dezè di maten. Li gon telefòn nan pòch Malice mwen pat kwaze lan rele son sèm ki asep ki vin pran li ki rele sou li yo di moun sa wap rele a li pran bal li san fòt yo li vin jwenn mwen mpa konn anyen lèm gen nan mwen bon wè mayo sak sou mwen se li menm sèm nan achte bò estad pou 100 goud li mete sou mwen paske ou konnen lè wal lopital yo mete yon bagay pou apye sou ou li tire san sou mwen jounen jodi Kounya moun sòl la ap banm pwoblèm m pa gon goud. Pafwa timoun mwen yo ki te lan lekòl te konn ap peye 1500 dola, 2000 dola pou yo peye chak trimès, chak mwa, m pa kapab m oblije mete yo lan yon ti lekòl. Ki kote lekòl la ye? Se lan Matisan an. Se lan Fontamara 27, sèl lekòl sa k rete ki se Karis Merisyon. Si ta gen yon moun la k ta tande m l ap gentan wè sa m ap di a. Bal konn ap pete tout bò lekòl la. Mwen menm mwen orije lan 29 la tou pre a. Kay sa a li bout, m te bay nèg la 15 mil goud ki se 8 sektanm, 8 mas ou fè mwen fini depi mwad, depi premye mas li di m fè mwen gentan fini. Aktyèlman la, li lè li mwen avè m. Pase vwa sa, ki mal fè sa nèg yo ap fè lan Matisan. Epi gen otoran. Kisa map mande la jis si gon bon samariten ki ap gade m la ki ap pale la ki ka fè yon jès avè m. Mwen jwenn yon ti chanm kay se pa bon bon non. Epi m gen 4 chanm kay anndan matisan. M gen tonton m ki gen 6 chanm kay ki sou kont mwen m kapab fèmen l pou yo. Pa gen moun ka antre. Zòn nan izole. Aprè tout bagay sa m te di a kisa map di. M ka di depi 9 mwa map pase mizè. M te konn pafwa m pa gen wont di sa. Mwen leve, m te konn al Kafou. M adrese yon moun ki lan yon boutik, fè m kado yon bagay, yon sangou. Pou premye janvye, m al mande yo ban m ti espageti, yo ban m ti ketchup, yo ban m 50 dola m ka bay timoun yo manje. Mwen pran yon fèl ke m al di moun, kat timoun. Gen twa ki lekòl, yon ti pitit gen twazan l oblije pa pale kreyòl. Nimewo mwen se 49 33 59. 33 Pou dezyèm nimewo ankò sa se pou yon gran sèm Bon sèm nan li menm kotel ye Li yon menm kouran ankò Nimewo pal la se 38 82 35 61 Non mwen se Delcy Samdilòm Si gon moun ki ta vle edem Em pa ta swete m ta retounen devan api ankò E semèn sa sim pa wè yon moun fè yon jès avèm M pral oblije sanble bay mwen lari m pa nèg alakòl paske m pè pwoblèm Map soti fè jounen deyò Menm lè map ouvè baryè a yap kontwole. Wè sam diw la? Sa tèlman banm pwoblèm. E map lanse yon mesaj la tou. Nou gen fanm ou te ka edem. Mwen rele yo nan telefòn. Yo mete yon anplwaye yon tep devan l. Yo pa banm sèvis ankò. Yo te konn ban mwen 50 dola banm sa koupe. M te di yo olye ke yo 50 dola. Yon ti mòne banm mwen. M gen yon vye bourèt, m ta pran lari a pwomennen, m ta achte bagay glase, m ta vann jis mwen gen 50 goud. Timoun yo konn al lekòl avèk dlo pat la nan bouch yo. Mwen vin la, m pase pa Chèlejit, 50 goud mwen gen nan pòch mwen, m peye machin avè l. M pa gen yon gwo non, moun pral adrese la pou m jwenn 50 goud pou m ta pase anlè paske m pa ka pase Matisan. Mwen genyen, m ap lanse mesaj la ba Bèwonade Dorisman, se nèg Okoto. Nèg okay misye pran 2 manda premye manda mte avèl dezyèm manda malgre mpat gen chans se pòtoprens li ye manmanm gen menm siyati ansanm avèl kouzen manmanm li ye li ta vle fè yon jès ansanm avèm em konnen li pral pale li pral nan eleksyon ankò e dezyèm mesaj la map pase ankò map pran tanbou elize Sa se li mwen menm de vote. Di l sonje yon jèn ki te poze l keksyon lè l te vin nan garay nan Matisan 4 la, lè moun chache dlo l pa t achte ban nou. Li di nou pa ka vote moun nou pa konnen, vote moun nou konnen. Nou al avè l, nou vote l, li rive li bon nan dezyèm tou. Ben mwen mèsi l pa t vin di nou nan zòn nan. Si l ap tande la, ke l ta fè yon jès ansanm avè m paske m pa renmen mande moun men si w pa genyen. Yo fè w mande. Dakò, mèsi anpil mesye. Non mwen se Delcy Samzile. Ben antouka merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.